Mwen jwenn gen kominikasyon 2 telefòn ki tap kominike ansanm. Mwen ta renmen ou adrese DCP ou adrese pou mwen Digicel. Mande Digicel perimèt sa yo piske m te wè 2 moun sa yo moman krim nan tap kominike ansanm. Mande konpayi Digicel mwen. Pou ki moun telefòn sa yo? Son bagay syantifik li ye. Digicel di yonn nan telefòn yo se pou Ariel Henry, lòt telefòn nan ki te sou sèn de krim nan se pou Félix Badio. Dokiman Epi l ba w sa yo rele antre dèlye nan administrasyon an. Si w se yon minis k ap pran fonksyon, premye minis lan voye enstale w, minis delege k vin enstale w la se yon moman l rale l ba w. Si se premye minis la k pral pran fonksyon, prezidan an Premye minis ki pèdi konfyans prezidan an li agoch li, premye minis ki vin gen konfyans prezidan an li adwat li. Prezidan sèl sa l gen kòm ti chèlbè l pou l rale anpliyasyon sa nan pòch li pou l remèt bay premye minis k ap rantre, ki pral pran fonksyon, ki pral gen pou fè antre dèlye. Premye minis la ka gen sa sof pandan prezidan ap enstale li. Alòske mesye Ariel Henry jwenn dokiman sa a, li pote l bay mari l nan OEA, li pote l bay reprezantan sekretè OEA a nan lokal OEA, Petyonvil. Mesye a rele Claude, premye minis Claude, e met Claude an defi. E m ap di Claude fò l pran anpil prekosyon nan dosye ankèt Jovenel Moïse la. Li rele Claude vin jwenn ni, se reprezantan sekretè jeneral OEA a, rele Claude vin jwenn ni nan biwo li genyen nan Petronvil la. E se lè sa Ariel Henry avèk reprezantan madanm ni avèk mesye a ki avèk li a, li rale kat, li rale anpliyasyon, li moutre se li ki gen anpliyasyon an nan men li. Dayè, se apati de la, se reprezantan, se le reprezantan de l'OEA ki mande Core Group, Sa vle di, yon sosyete k ap konstwi sou eta de dwa, k ap batay kont bandi, n ap batay kont Videlòm, n ap batay kont Izo, n ap batay kont lanmò san jou, epi n ap bay Ariel Henry tete. Sa vle di kisa? Sa vle di, jodi a nou menm, o nivo FONODH, o nivo Komite 100 pou 100 Dyaspora e tout lòt òganizasyon k ap goumen, nou mande, A Ho Komisyon, piske Ariel pibliye w nan Monitè, otomatikman pran chaj. Pou peyi a, nou vle w remèt nou Ariel Henry pou ke lajistis tande Ariel Henry. Se sa a nou mande. Se sa a nou vle. Paske nou gen ase de prèv Ariel Henry patisipe nan asasina Jovenel e o peril de vi nou n ap goumen avèk Ariel Henry Jouska dènye gout san nou jiskaske lajistis konprann. M pa t bezwen w milat pou m di pou m pale. M pa t bezwen sesi sela. Kan m gen verite a nan men m, sosyete a dwe admèt ke m gen verite nan men m. Pati politik yo dwe dakò ke jodi a y ap kolabore avèk yon asasen. Pou m fini. Denyè denonsyasyon nap fè. Ariel Henry pou moutre nou rapò Ariel Henry avèk ansasen. Nou raple nou ke mesye dam udmo yo sou channmas te asasinen, te tiye non te blese pat touye te blese mòtèlman yon ansasen yon dezyèm chèf gang kanaran Sou Chann Mak, èske nou sonje sa? Yo arete yo, yo arete misye, nan goumen avèk mesye udmo yo, e mòtèlman, mòtèlman misye blese. Èske nou konnen jodi a, tout polisye sa yo, udmo sa yo, ki te patisipe nan metrize chèf gang Kanaran an, bak konvoke yo pou fè yo pase kòm kriminèl? Alòske. Pandan nap mande pou polis goumen avèk bandi vilaj de Dye, se pou moutre nou ki rezon k fè nèg yo pa vle atake vilaj de Dye, ki rezon k fè nèg yo pa vle atake Hugues Ravine, ki rezon k fè nèg yo pa vle ap fè soupoudraj swadizan yap atake bandi, men Ariel Henry sak kenbel la se bandi yo k kenbel. Ou konn kòman m fè di se bandi yo k kenbel? Pou moun Matisan ta mobilize pou vin ranfòse Pòtoprens, li paka pase Matisan. Pou moun Kanaran ta di y ap vin ranfòse Pòtoprens, yo pa ka pase Kanaran. Pou moun Kwadèboukè ta di y ap vin ranfòse batay mobilizasyon Pòtoprens, y pa ka pase Kwadèboukè. Pou moun ta di w ap mande eleksyon, ou menm ankò kòm dirijan politik ou di ki kote m pral fè kanpay. Sa vle di, kesyon bandi a se afè Ariel Henry li fè. P ap janm genyen. Yon denouman nan kesyon ensekirite a pa avan peyi a pa debarase de Ariel Henry. Dayè Vitelhomme di l klèman, gon pati nan près la, gon pati nan sosyete a, gon pati nan sektè politik la ki ka gen enterè yo, yo refize aksepte e fè fwa a deklarasyon Vitelhomme nan. Men gon bagay m ap di nou pou m fini. Lè lapolis arete yon endividi, yon chèf de gang, Yo voye l nan dcpj pou l al sibi kisa? Yo rele sa entèwogatwa. Pou l al sibi yon entèwogatwa. Kisa anketè a bezwen? Li bezwen konnen kiyès ki t ap kolabore avèk ansasen an. Ki moun l ap denonse? Ki pis l ap bay pou pèmèt yo pran tout moun ki te avè l yo? Vwala ke lanati fon bagay pou nou. Dcpj poko menm pran Vitelòm Li di wi asosye m se Ariel Henry, asosye m se Andre Michel, asosye m se Rony Colin, asosye m se Frantz Elbe, se Frantz Elbe, asosye m se Nenel Cassy ki te konn vin chita la avèk mwen, mwen pa t nan afè gang, se nan afè tè m te ye, se w òmdafè m ye, nèg yo t aske yo mete m nan w bagay, yo kreye avèk mwen yon bagay yo rele Fantom 509 m pa t menm konn sa l ye, enben se jodi a men nou kote yo mennen m. Men, si efektivman, lè n arete, n ap kesyone bandi, men bandi sa deja di tout moun ki te avè yo, pa vre? Jodi a, sa vle di, ou te ni al dèyè lòt yo. Ki sa k esplike jodi a, jiskaprezan, peyi a konnen Frantz Elbé Se pwodwi Nènèl Kasi. Frantz Elbé te Kwadèboukè. De Kwadèboukè, li te tèlman efikas, li vin e Joslèm Privè pran Frantz Elbé. Li fè l direktè sekirite lòske l te prezidan larepiblik. Lè manda. Mesye a fini, Joslèm Privè fini, Joslèm Privè tounen lakay li, Nènèl Cassy pran Frantz Elbé li fè l direktè depatmantal nan Nip. Se nan depatman Nip Yo pral fòme sa yo rele fantom swayan, nwayo, nwayo paske yo pral elaji l atravè Vitelòm, atravè tout lòt yo. Nwayo fantom 509. Kote yo jwenn polis ki fòme nwayo fantom 509 la? Se pa, se sekirite ki t avèk depite yo, opozisyon yo. Se polisye ki t avèk senatè yo, opozisyon yo. Se ansanm de gwoup polisye sa yo, yo vin fè yon bagay avèk li, yo rele fantom 509. Ki moun ki te alabaz, ki te chèf, ki te pi gwo grade anndan yo? Se te Frantz Selbe, nou, aktyèl direktè jeneral polis ke nou gen la a. Mentnan, ki moun ki pèmèt Ariel Henry nome Frantz Selbe kòm direktè polis nasyonal? Se Nenel Cassy. Kiyès ki Nenel Cassy? Nenel Cassy, Ou mèt tande tout bandi ou mèt tande vitelom sa yo pa anyen de se pi se yon kriminèl notwa patante lisanse ki gen doktora nan sa yo rele planifikasyon kriminalite krim dayè ou pral wè dcpj pral rive sou nenel men li tou pwisan pwiske yo pa ka aretel nan asasina Anbasadè, konsil, Dèlma 40. 40 B. Men, ki sa l pral fè? Premye sa l mande Privè, w ap ban m tèt polis la. Nenel Cassy mande Pri, mande Ariel Henry pou ba li tèt polis la. Kòman l ba li tèt polis la? Li chwazi, Nenel Cassy chwazi Frantz Elbé ki t ap mennen. OEE bay Fantom 509 la, li remèt li bay Joslèm Privè. Joslèm Privè bay Ariel Henry l, Frantz Elbé, kòm direktè jeneral lapolis. Tou dènyèman, Joslèm Privè fè yon reyinyon avèk yon ansanm de sendika. Li di mesye yo li menm li pare paske l gen kontwòl gang yo, l pral nan eleksyon. E se sa ki esplike pa janm gon kout bal ki fèt sou Vilaj de Dye, paske tout gang ki tap fonksyone Shalom, Miragwàn, ke Miskaden kouri dèyè yo, kote yo rebouse, se anndan Vilaj de Dye ak Gran Ravin. Kiyès kap kòmande 2 baz sa yo, se Nènèl Kasi. E mande Nènèl Kasi si se pa vwazen n kap pale avè l si m pa konn sa map di l la. Alò, se sa k fè n ap. Si n ap pale de ensekirite, di m kòman avèk Ariel Henry kapab gen stabilite, sekirite pou pèmèt gen eleksyon? E se poutèt sa maten an, nou reyitere apèl nou, nou fè, nou fòmile yon demand, 1. A ho tranzisyon an. Pou yo mete Ariel Henry a la dispozisyon la jistis. 2, Pou nou di, Mesye Ariel Henry, jwèt li bay Mezonèv fè avèk Matin Moïse la, Matin Moïse pa Jovenel Moïse. N ap goumen avèk yo jouska dènye gout san nou. N ap, y ap gen rezistans jiskaske yo pa kapab. Mezonèv pran lajan nan men Ariel Henry pou l al defann kolonbyen yo. Epi lap chèche atribye krim nan a Martine Moise on fason pou kapab fè Ariel Henry plezi pou yo kapab detounen sèn de krim nan. Nou di yo sa pap pase e nou detèmine e pou nou ale jouskobou. E se poutèt sa m lanse vibratapèl sa maten an bay tout militan kap goumen nan liy pou mande jistis pou Jovenel Moise pou nou ini fòs nou ansanm paske Advèsè ap jwenn fòs lòske nou divize. An nou tout mete men pou nou mennen konba a jiskaske nou jwenn posiblite, mwayen pou nou remoke Ariel Henry andedan primati ki panse l vin jwenn sipò atravè sa yo rele komite tranzisyon malfektè. Mèsi.